Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Avan m kòmanse, m anvi pataje yon pati nan yon chanson avèk nou. Se yon artiste gwadloupeyen ki li menm panche sou plim ni pou te kapab konpoze chanson sila. Son non se Naysi, le titre se Sa fèb. Ekoute byen, l'artiste a di, E si an te nizèl an teke anvole lwen, pati poste mwen an kote lwen. Èvè Bondye pou epole mwen toujou kote mwen. Mechanste ka devlope, tolerans entwouvab, tout moun a ka estime kòz a yo louwab. On frè an mwen ka mò, on dòt frè mwen ki koupab. Ke se on kout fizi oubyen on kout sab. Twòp divizyon e pa ni pon lye ki nouwab. E tout moun a ka konprann. ke se yo ki redoutab. Si yon pe ba w yon konsèy, se rete rezonab. Donk pou lè Gwadloupeyen ki ekout, yo kapab fè referans dirèkteman ak chanson sila. Men ekoute, kreyòl la se anpe lou pou lè Ayisyen paske quand on entend si an te ni zèl an te ke anvole lwen, ben, fò w ta kapab gen bon sans pou konprann. Men, se jist pou m di nou ke gen anpil moun ki kite peyi sa yo pa anvi tounen ankò. Paske kote yo ye a se mye. Ayiti terre d'enfer impossible pou viv nan peyi sa ebyen si w pa reziye w pou pran fòm ni pou dire ke ben je dis bonjour à la mort chaque jour e fò m di nou byen sila yo ki a letranje yo ap naje nan angwas nan nostalji nan enkyetid. Paske, tan byen ke mal, Ayiti se notre peyi. Menm lè w nan peyi blan gon lè kap rive aparaman fò w di ke ekoute ma vyeyès sa repoz kanmenm sou Ayiti e kòman lè w nan laj swasantèn pou dir ke wap retounen lakay pou vin fè vyeyès nan peyi sa. Alò se parti pou votre emisyon. Genyen yon gang ki nan zòn. de m'envoyer les huit autres noms. Alors on m'a dit se nan komin Aken. Ebyen eh ekoute la polis mennen yon operasyon paske nèg sa yo gen tandans eh, vòlè moto, fè yon seri de ekzaksyon nan zòn sa a. Ebyen eh la polis pase a l'aksyon. Li manje youn, li mete dòmi nan je youn nan nèg sa yo. Gade m wè misye sou foto a la a. Yo touye misye anba yon raje. Misye resevwa anviwon 5 bal nan lestomak li. Epi misye ap dòmi. Misye a yon mayo blan. Mayo blan an wouj ak san. Donk lapolis manje misye. Donk on m'a pa anvwaye le non de la pèsòn. Men ekoute on m'a di ke se chèf de gang zanglè a. Ebyen nèg sa yo menm yo fè anpil ekzaksyon paske yo pran anpil moto pou yon seri de moun ki konn ap fè ale retou sou okay. Nèg yo ap fonksyone depi lè w fin kite Leyogàn. Kèt! Nèg sa yo menm tou yo konn lage nan kase magazen. Ebyen lapolis gen enfòmasyon sou yo, lapolis pase alaksyon. Li kòmanse manje kèk grenn nan nèg sa yo. Hum! Tèt chaje. Nou pral fè yon ti pase nan baz Ti Bwa. Ekoute, laba se lèjan ben yo vrèman dezarçonne paske m ta kapab di euh au bout d'une semaine, Baz la sanse pran 3 kou. Si w fè referans ak lanmò ti boksè, epi w pran egzanp dosye sa a anpil moun pè pale l. Kèlè le dosye? M ta kapab di le depart de Kazo, de baz sila a. Paske yè. j'ai reçu une information et qui me provient de quelqu'un qui habite pas trop loin, eh bien, disant que Kazo t'a la Mais écoutez, à chaque fois que un monde qui a parlé avec un monde dans zone le sujet ça a évoqué c'est bouche bée. Tout le monde fait silence parce qu'on a la peur. Vous pouvez qu'on voulait parler dossier si là. Mais écoutez, le type, ben li ta sanse lage pye l. Men fò m di nou ke se pa fini paske genyen yon lòt sòlda aparaman gon enfòmasyon ki fèk tonbe kòm kwa sòlda sa li menm li ta lage pye l tou. Son non se 4 7 se sa? Ban m gade byen pou nou paske m pa vle pase akote nan enfòmasyon yo. Men ekoute m ta kapab di se kanmenm yon kou di si se vre pou baz la. Men ekoute gen anpil nèg nan baz la Sa va pa deranje vrèman men lè w te genyen yon sòlda ageri bò kote w ebyen sòlda sa li menm ou pèdi li swa li mouri oubyen li lage pye l donk ou pap gen chans pou wè l ankò bè ekoute se dur mwen menm m ap bay tout nèg konsèy tout nèg ki vle lage pye yo ou gen zam nan nan men w ou santi l cho non ou poko fè eko dan la repiblik ou pa genyen manda dèyè w, lage pye w. Lage pye w paske ou pa p viv lontan. Si nou pran egzanp ti boksè. Men ti boksè fin mete pre sou li nan jodi, nan demen, li tonbe. Donk se pou m di nou ke lè w nan lojik sa yo se kòmsi lamò se ton veritab lami. E. Pèsòn pa byen ak lanmò. E lanmò li menm tou li trè ipokrit li pa konn byen a moun. Paske lèl vle pranw nan ebyen kelkeswa siplikasyon ke ou fè li lap diw ben je suis désolé donc je viens accomplir ma mission. Wap gade pou yon seri de ti jèn ki yo menm antre nan bandi epi 1 an aprè se lamò 2 zan aprè se lamò mwen fè anpil emisyon. Pou m evoke kestyon sila a pou dire ke poukwa ti jèn sa yo yo menm yo oblije kenbe zam nan men yo? Gen anpil rezon ki eksplike sa, pwoblèm, kalamite, zòn ki pa bon, lè w gade ou wè chèf de gang ap byen pase, sòlda ap byen pase, epi y ap pale avè w chak jou yo di w ekoute ben tu vas pas mourir. La mission est simple. Epi ou menm ou antre tou epi sa w tande a la a, w al mete bagay sou ou, epi ou vin yon gwo bout tonton sòlda, epi sa w tande a, lanmò pa reprezante anyen pou ou, lè w fin mouri, tout è fini, ou pap gen konesans, ou pa konn anyen ankò. Donk, li toujou mye ke yon nèg ou sou latè, epi ou malad, ou kouche nan kabann ou, ou mouri. Men ekoute, sèt evidans vital, ebyen, Li pa egziste pou tout moun. Paske lè yon nèg ou chwazi al vòlè, epi yo ba w yon bal, ou tonbe nan lari, sa se tèl fanmi. Se triste pour cette famille. Brèf. Otorite yo genyen sa n ta kapab rele yon sòt de pasivite lakay yo, laksizm, o pwen ke anpil nan yo konn pa k. tize avèk des chefs de gang. Eske nou sonje lè Lucmane Delil te chwazi bloke antre Vilaj de Dye? Lè sa a m kwè baz Vilaj la te nan G 9. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ebyen Lucmane oblije debloke. Epi Lucmane revoke. Men si te gen yon operasyon nan epòk sa a ki te lanse m ta kapab di pou Vilaj la, Operasyon sa a moun ki ta sanse fè obstakl ak li se ta premye minis Joseph Jouthe alepòk paske mwen sonje mwen nan yon diskou lè sa a minis jistis te la premye minis te la ebyen Joseph Jouthe a eu a dire ke m pa ta swete gang yo mouri Izo ma aple humm Tèt chaje. Bagay sa te fè anpil pale anpil dan la repiblik. Men m panse ke kou sa te vreman dur pou Lucmane Delille. Ebyen Lucmane revoke, Lucmane kwaze bra l l ap gade a distans. Paske, lè l te sou ban an, li te wè sa l ta kapab fè. Men pandan l deyò a, li toujou wè sa yo ta kapab fè men difisil de pase alaksyon. Èske Lucmane t ap pote yon solisyon a kesyon sila ou non? Sa se la grande question. Ben, apre sa, Lucmane pran lapawòl a plizyè repriz. Men se maten! Li entèvenu e m panse ke la a, ebyen, Lucmane di sa k sou kè l pou dire ke Premye Minis Joseph Jouthe, hum! Tande byen wi! Ebyen misye te nan konfyolo avèk bandi. Ansyen Minis Jistis ak Sekirite Piblik lan, Lucmane Delille, li fè konnen ansyen Premye Minis Joseph Jouthe te envite l, tande byen wi! rantre nan gwoup gang Zye nèf lè li t ap fòme a. Entèwogasyon pou Lucmane, Èske sa ta vle di ke Premye Minis Joseph Jouthe te okouran de fòmasyon Zye nèf an fanmi e alye? Èske Joseph Jouthe se ta yon pati prenant nan fòmasyon Zye nèf? an fanmi e alye. Lè responsabl de je nèf an fanmi e alye, m panse ke la a, menm lè sa pa konsène yo dirèkteman, yo ta gen yon dwa de repons. N ap vanse. Ansyen minis jistis lan di li pare pou l pibliye konvèsasyon yo. Akòz li pat dakò, premye minis lan te kòmanse make l pou sa. E se sa ki lakòz li revoke tou. M pap di plis. Mentenan, premye minis Joseph Jouthe, lè w mande li ki rezon k fè yo te voye m ale revoke m, li pale ke m te komèt des actions dégradantes et déshonorantes. Lè nou mande l sa l antann pa sa, èske se dwòg, èske se vyole timoun, èske se kidnapin, li di l pa p reponn. Afè deta. E li di afè deta. Se malere ke, antan ke òm deta, gen de bagay m po ko janm di lan okenn medya. Kòm m te di la lan preyanbil lan, se nou k ap gen primè la. Men m ap oblije di l paske. Ansyen PM Jout soti pou li eseye atake onè m e diyite m. Men m vle Jout konprann, Lucmane lan e prenon m di li non fanmi. S on non. S on non fanmi, papa m se t on nonm donè e de diyite, kote m sot mwen an l ka enfòme. M wè misye vle atake pèsonalite m. Men verite a. PM Jouthe envite m antre lan gang lè nèg yo tap fòme Jenèf. A note Jenèf pa fòme lè m la. Se pandan m tonbe a. Si l demanti m, m ap pibliye konvèsasyon moun li voye kote m nan, konvèsasyon m te gen avè l, e m ap bay dat la e m ap bay non. Men m pap di ki pèsonalite, m ap tann li reponn pou l demanti m. Lè l di m sa, m refize kategorikman. Depi lè sa Jouthe pa padone m. Donk eske misye te fèl de konsa prezidan? Petèt, petèt vre. Pase prezidan pa kesyonem sou sa. Pase m pap sal memwa prezidan, l pa janm kesyonem sou sa. Kisa w di prezidan te fè a misye? M do eske l te fèl de konsa a prezidan oubyen l te fèl de pwòp chèf li? Sa vle di voye emisè la? Voye emisè la? Sètènman. Eske l te fèl de konsa a prezidan? M pa ka reponn ou. Paske moun pa p di de bagay ki pa sa. Donk, mètenan. Poukisa ou ensinye ke li te ka fè l avèk prezidan an, pa egzanp? Non, m pa ensinye. M di w èske, se yon kesyon m poze. Ou montre ke w pa poze kesyon an ditou. Èske, a sa l pa vin pran nan bouch mwen. M mande èske li te fè l de konsa a prezidan an, oubyen li pran l sou pwòp chèf li, m pa konnen. Sa ki sèten, sèke depi lè sa a, Jouthe pa padone m paske m pa vle antre nan gang lan. Men l te di l. Li pale a bandi yo maten, midi e swa. Pa gen moun pou l anpeche l pale avè yo paske telefòn li pou li pale a moun li vle. Li pa konn ki moun y ap rele bandi, okontrè se vòlè yo ye, yo sensè, yo rekonèt ki vòlè yo ye. Antanke pè de fami, li pa genyen pou l kraze pèsonn, chak ayisyen l pèdi s on fòs de travay li pèdi. Aksyon degradant. E dezolòd li di a, m ap toujou fè l. Kèlkeswa pouvwa m patisipe, moun pa bezwen kole sou mwen pou vin mande m lajan. M vin fè koripsyon pou m nan dwòg, kidnapin e avèk vòlè tè moun, vòlè kay moun. E m peze mo a e mwen di l, si m te benyen lajan grannè menm jan ak tout nèg m t ap monte anwo, m pa t ap rete Kafou. M konn sa k bon tou. Dakò? M ret la, m ret lan zòn mwen. M tande PM Jouthe pale. Talè w sot di Jouthe Asad lage studio a pa gen mwayen poul viv. Men kòman ou fè kwè misye milyonè? Afè espò monchè. Map map tann lèl reponn epi ba yo ap vini. Wap bay prèv ke misye milyonè. Sa avoka men avoka pa janm met tout. Men misye toujou di li menm son aristokrat riral li ye wi. Yo son enjenyè sivil kap travay sa misye di. Se sak fèl tou si frekan. Tout enjenyè li se li pa frekan. Tanperaman kapèt. Manyi trayi depa misye trayi de prezidan. Se te flatè. Sim te flatè mtap ret lan gouvènman. E m gen fran pale. E youn nan bagay ke Jovenel mou avè l. Li di se youn nan pi gwo betiz li te fè l te retire m. Ancien ministre de la justice Mèt Lucmane Delille gon grenn bagay m pa konn si Assad sonje ke w te evoke la nan e ansanm eleman yo tap konstwi pou abouti a revokasyon an e yo te pwente du dwa a chèf kabinè prezidan nan moman an, n ap pale de Dorvil Naum, avèk premye minis alepòk la ki se te Jouthe Joseph. E ou di yo te mete yon seri de atifis pou ke prezidan an kapab revoke yo. E youn nan bagay ke nou pale sou li la a anpil se lis gras prezidansyèl la. Eske w panse ke kelke pa, ke lis sa a, nèg yo te aranje yon fason la pou yo kapab kòmsi mete non ladann epi pou di se ou menm ki mete? Mwen raple la, yon minis pa prete bagay sa. Kite m remèt la. Kouman lis sa fèt? Se komisè gouvènman Jiri sa. Se pa sou nèg yo te. Eske kabinè w ka fè lejète? Pa menm kabinè m, monchè. Sa w te nan bagay sa menm ou pa t ladann? Se Milor, direktè afè jidisyè ki t okipe de sa nan ministè a, avèk komisè gouvènman an. Minis pa gen anyen pou yo nan pwojè sa. Nan nèg yo toujou fè sa. Sèl. Wi wi m konnen. M konnen. M konnen m konnen m konnen men malerezman se moun ki nan leta k fè l ankò. Malerezman. Pa gen pwoblèm men yo gen nivo. Se sa k anmèdan an. Se yon pi wo nivo l ye. An mwen m dakò avwa sa. Men se yon pi wo nivo. Ou pa ta ka imajine yon bagay konsa sa Azad. Yon senp komisè gouvènman te ka deside pèmèt yon bagay yon senp jij li ede yon yon zanmi l eksetera l fè sa pou li men lè yon nèg lan nivo sa pou w antre nan yon bagay osi grav konsa epi kounye a la ou bezwen sal repitasyon m se yon bagay ki ekstrèmeman grav e monchè wè peyi sa li difisil pou l chanje monchè peyi an pouri peyi an pouri peyi an kowonpi peyi an pa bon. Si yo di se gras prezidansyèl, leta lwen. Non pwosedi yo la, se nou pou chache moun yo. Pwosedi yo pa ta dwe fèt konsa, men l fèt envès. Li pa ta sipoze fèt konsa. An men se sa k fè move zangi pase yo. E non. Pa bliye ke se yon pwosesis te gen tan deklanche depi avan m te minis, pa bliye sa. Li vin jwenn li. Ou konprann? Li vin jwenn li. Mentenan, kòm lè y ap chèche w ap jwenn li kanmenm, ou konn sa m vin konprann, Assad? Menm si m te pran dosye a pèsonèlman, m trete l kòm minis, alòske pa minis la ki sipoze trete dosye a pèsonèlman, vu ke kantite travay pou minis fè, monchè, mesye t ap toujou fè sa yo fè a la. Paske sa k rive, m vin konprann m pran yon gwoup de mafya, m te ka mouri. Ou konn sa k sove m? Senserite m. Paske peyi an pouri, depi ou pa lan gang lan ou p ap rete. Se konsa. Mesye Lucmane Delille, Poukisa se jodi a ou fè revelasyon sila? Poukisa apre revokasyon w, ou pa t al enstale w la nan yon peyi etranje epi w pibliye konvèsasyon sila epi ou anekse l ak yon deklarasyon pou dir ke men moun ki pa t vle m batay kont bandi? Poukisa se apre tout tan sa a epi jodi a ou fè deklarasyon sila? Menm lè anpil moun te konnen, te panse Joseph Jouthe la se pa t yon moun ki t ap regle anyen serye paske lè l ap pale ou wè ke se yon nèg ki vrèman fèm nan langaj li. Ekoute, misye pral ratibwaze bandi. Premyè deklarasyon Jouthe konsènan bandi ame, ebyen tout moun di a, finalman nou gen yon bon premye minis. Kès ki va se pase aprè? Yon ti tan aprè, lè l pale, Ti Lapli reponn pou dire ke mesye sa li menm, s on tèt cho l ye. Li di lapolis pral ratibwaze vilaj paske li bezwen al danse yon ti Tony Mix nan Vilaj de Dye. Men, Tony Mix lan pa t al danse nan Vilaj de Dye. Li te prefere vin danse Tony Mix la nan yon otèl nan Petyonvil. O pwen ke Tony Mix fè yon foto ak premye minis lan. Epi lè m ap gade m wè se kòmsi Tony Mix ap ridikilize premye minis lan paske ant Tony Mix avèk premye minis lan, Ke lon vèy ou non, ebyen se premye minis lan ki sipèsta la paske son vip ke li ye. Ebyen jan foto a te fèt la se kòmsi Tony Mix minimize premye minis lan, se kòmsi se kèlken ki pa a la rechèch di DJ ebyen pou ta kapab fè konprann ke bon jodi a l danse Tony Mix la vre. Brèf. M di nou ke peyi sa a, franchman, m ap mande m kote n ap rive avèk li? Eske l ap fè yon pa de pli? Paske n ap make pa sou plas, epi lè moman an rive pou n fè yon pa an avan, se kòm si m ta kapab di se yon pa an aryè ke nou fè. Bagay la grav. E si otorite paktize avèk bandi ame? Se pou m di nou ke, ebyen kèlkeswa tantativ doperasyon wè k ap fèt, li kapab toujou echwe paske menm otorite sa yo, yo kapab gen moun yo y ap pwoteje. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou dir ke vous appréciez le travail, pi aprè kès kon di, a la pwochèn!